9 fevriye 2021, 3 zè, 3 minit, 3 segond. Depi m di sa a, depi w se chinwa w gentan konn sak pral pase. Ou gentan konnen ki sak pral genyen nan game nan. Anpil lòt atis gentan fè tèt yo, anpil lòt atis gentan kòmanse ap bay tèt yo pwoblèm paske king nan paka. M fèk resevwa yon nouvèl la, depi kounye a la mechanste se ti te vèvenn l ap bwè paske jan m wè a la gentan wè bagay yo pap dous nan men l. Bagay pral sispann fè san paske King nan pral tounen nan game nan. Nou sonje dènyeman an se Mechanste ki tap mande pou Wendy tounen. Men tounen Wendy a pap bon pou Mechanste paske hit Mechanste ap fè yo la a pral bese. Paske nou gentan konnen kisa Wendy reprezante nan game nan. E nan moman Wendy pral soti mizik li a, si yon atis gon mizik lap fè, Pito l fon ti kanpe l paske nou gentan konn kijan Wendy pral ravaje moun. Deja nou te wè kòman live la te pase e kòman li te reyini tout moun nan live la. Malgre live la te pou kòb, chinwa yo pat gen pwoblèm pou yo t al sipòte King nan. Men jiskaprezan, gen gwo deba k ap fèt sou tit mizik la. Paske anpil moun pa ka konnen ki tit Wendy pral bay mizik sa. Gen anpil moun ki di kòm yo wè l make rekòmanson. Nan pòs la, yo di, Trak Trak la ap rele Rekòmanson. Men depi avan kèk moun te panse ke trak Wendy te gen pou l lage la a se Si m ta tonbe. Anpil moun ap fè gwo deba sou tit mizik la. Ou menm k ap gad videyo a la a, mete yon tit ou wè ki pwobableman ka vrè pa rapò avèk de tit sa yo. E si w panse yon lòt tit tou, pa bliye ajoute l. E, moun ki genyen an, le jou mizik la soti a m ap pran kòmantè nou an, m ap pase l nan pwochèn videyo m gen pou m fè a. E 5 premye moun ki bay vrèman tit mizik la, yap yap gen minit gratis. Depi ou fin fè kòmantè a, ou wè se mizik se tit pa w la ou genyen, fè screenshot la, voye l ban mwen pa WhatsApp sou nimewo sa, 809 267 29 65. Pa bliye mete plis 1 devan n si w ap viv Ayiti. Ou menm k ap gad videyo a pa bliye fè kòmantè pa w la pou w bay tit ou wè ki ka bon an, tit ou panse ke Wendy pral lage a. Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa de kòmansman jiska la fen, mèsi ou menm kap patisipe nan ti jeu sa avèm. Babay, redevou se pou yon lòt video.